DJ Bebeto nan zòn nan a waa! Bonjou, bonswa, sa depan de lè wap gade videyo a Bon, jodi a nou tounen ankò avèk yon bon videyo ki pral moutre ou kòman ou kapab pibliye yon videyo sou YouTube an premyè Se pa yon bagay ki difisil, anvan ou gade video a wap jis like, kòmante epi pataje nan kòmantè a wap jis di nou kisa ou pa konprann kisa k pa byen parèt epi nap baw plis esplikasyon. Nap kite w nap tounen aprè ou sou chanèl Bebeto Tuto a. Wap jis klike sou Google rapid. Wap chwazi nenpòt videyo. Videyo ou bezwen mete a wap chwazi l. Epi wap tann. Ok. Kounya ou pa bezwen met tit anyen wap jis peze anrejistre. La pral li pou li. Ou anrejistre ankò. Ok lè w rive la wap klike sou pwograme. Wap pwograme videyo a. Wap ajoute dat la avèk tout lè a. Mwen just ajoute nenpòt dat epi m kite lè a minwi boul. Epi la wap koche antanke premyè. Epi wap anrejistre. Wap tann anrejistreman fin fèt. Kounya wap prale direkteman sou YouTube pou al verifye si video a an premyè vi. Wap moute sou YouTube. Ok mwen m pral sou chanel mwen an. Ok bebe tout. Ok wi video a an premye. Meli wap aktive wap rapel la wap aktive rapel la epi wap like ou abone epi wap fè yon kòmantè very good epi mèsi paske ou tap gade video a.